Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon deja trè bòn semèn an notre konpani la vwa nè pa arjantin ojodi paske mwen anrime yo banm remèd poum fè karmelit doktè karmelit banm remèd poum fè men banm di nou bagay nou konn sak pase depi ou ayiti tout bagay kapab rive ou konprann paske ayiti son peyi tèt chaje. yon peyi strès, yon peyi pwoblèm, tout maladi kapab rive sou ou. Alò, se pou tèt sa nou menm nan mande chak grenn moun ki an Ayiti, fòk nou pran pil prekosyon paske vye pousyè, move nouvèl. Banm di nou yon bagay, m gen lenpresyon ke m konn ap pale avèk zanmi m frèch, mòd videyo kote yap rache moun yo, paske videyo sa yo lè yo rive jwenn nou, nou pran tan nou, nou gade yo pou n ka analize yo, e modèl videyo sa yo, yo fè anpil enpak sou nou. Dèfwa nou konn rete se kòm si nou konn wè nou lwen, nou santi n lwen. Ebyen, moralman, kòm si nou pa bon. N ap fè anpil efò men ekoute, se anpe difisil. Alò, gen yon foto k ap fè la youn sou lè rezo sosyo. Yon pèsonalite politik, je li genyen, m ta kapab di pansman. la donne. Son nom, c'est Joseph Lambert. Au moment où l'attaque a été perpétrée contre le sénateur Joseph Lambert, il était encore président du Sénat parce que c'était donc le dimanche 8 janvier 2000 23 Mais le lundi 9 janvier Le mandat des sénateurs euh, Du tiard du sénat arive a tèm. Donk, Joseph Lambert avèk yon gwo pansman sou je li, men ekoute, nou konnen ki sa k te pase, se yon atak ame, se sa enfòmasyon an ye, ki fèt sou prezidan sena a nan dimanch, pandan li ap soti nan zòn bisantnè la. Donk, enfòmasyon revele ke. zòn bò pa l. Donk, genyen enfòmasyon ki ap sikile. Genyen moun ki ap entèprete l fason pa yo. Dè jan diz tou senpleman ke Senatè Joseph Lambert son machin blende li te al pote bay bandi yo. Eske. Se sa, nou pa ka di sa, paske chak moun kapab entèprete l fason pa yo. Mwen m ta kapab di se petèt nan kad yon ensekirite jeneralize. Men, gen moun ki pale, gen moun ki fè kòmantè, se sa k fè m ap pataje ti vòys sa a ansanm avèk nou. Pou moman m di w, mwen menm se anba a m te ye. Nan kafeterya a nan moman gen yon polisye ki detache avèk misye avèk yon lòt sekirite paleman. Yo vini yo di wi e yo atake yo fè atak sou senatè Lambert nan yon pwen an ansanm avèk yo. Lambert te gen yon lòt senatè ansanm avèk li tou. E polisye a ki di konsa ke. Pandan y ap desann nan ri dèkazèn, lè yo rive nan gran ri ri dèkazèn, li di yo, an nou pase pa devan kafeterya pou nou desann bò brh pou nou ale kote n prale a. Misye di, misye fon kòlè e li k ap kondui, e senatè a k ap kondui. Li fon kòlè, li di, sa n genyen n pa ka pase la a, sa n genyen n pa ka pase la a, epi Li pike tèt desann. Lè l prèske rive nan wonpwen an, nan ri dè kazèn nan, e li menm ankò li di, o, li di nèg yo, m won nèg avèk zam la a k ap travèse lòt bò lari a wi, k ap travèse wi. Polisye a di, enben fè bak non. Misye kanpe. Gade, li kanpe. Kounye a, e lè nèg yo fin travèse, kounye a nèg yo prente sou machin nan, e lè sa misye ap fè bak. Epi li rele anmwe, l ap rele anmwe, li di, woy, di nèg yo rive sou nou, nèg yo rive sou nou. Epi li menm, li kouri ouvri pòt la, l desann. Machin nan blende. Malgre yo di misye, non pa desann. Polisye a gentan ouvri pòt la li menm pou l mete bal. Nan bò kote polisye a prete zam li an e nan bò a misye al pase ankò. Sa vle di polisye a pa ka tire. Si polisye a tire, misye kab pran bal. Ok? Epi misye kouri. Kounye a, pandan misye atè a, epi polisye a di, men, senatè yo tire kò, nou kouri non. Bay, kounye a, misye kouri, epi nan kouri, gon moto ki tap vini, li menm avèk lòt senatè a, epi yo pran moto a, yo kouri al baz pap. Ou tande m? Kounye a la, polisye a avèk lòt sekirite paleman an, epi yo menm, yo oblije dezangaje. Yo tire anpil tou, yo dezangaje, epi yo pase bò brh la. Yo pase devan achiv, yo vire nan koub bò brh la, epi yo monte, yo vin nan komisarya yo menm. Machin nan ret nan wonpwen an. Kounye a, lè yo voye, lè kafeterya ale, yo jwenn nèg yo gentan pran blende a. Daprè ou menm epa pote nèg a pote pote blende a fè fè nèg yo kado anba li fè nèg yo kado yon blende pou nèg yo ka sikile alèz epa jwèl yo ye poukisa lè polisye a dil pa pase pa desann nan dwat nan nan ri dè mira dè kazèn nan li fè kò lèl di yo sann gen n paka pase la li konnen misye gen randevou pou pote machin nan bay nèg yo dayè si nèg yo tap ti tap tiye misye yo tap tiye misye paske misye gentan desann kote lanbèk a kouri e nèg yo yo plizyè gentan travèse lari a yo rive devan machin nan. Si nèg yo tap touyel anbè yo tap touyel konprann a vre di ann serye pa gen yon nèg ki tap gentan dezangaje se vre machin nan li blende men eske nèg yo tap ka rete anndan machin nan pou yap pandan yon pakèt tan pandan nèg yo ap tire sou yo non nèg yo kou dezangaje epi nèg yo nèg vila yo pran machin nan yo al avèk li lè yo rele kafeterya an ale lè responsab la rive anba al jwenn Nèg yo gentan pran machin nan. Epi Lanbè avèk yon lòt senatè ki te avè l la, y al pou refij yo nan komisarya de Pòtoprens. Pa okipe pyès nèg tande, demen si Dye vle manda misye ap fini, misye p ap senatè ankò demen si Dye vle, li pote yon machin blende bay jwèl yo anba, ou konprann, e jwèl yo, e li fè yo kado yon blende pou nèg yo ka sikile pi byen. ok. M vrèman regrèt ke vwa a pa fin twò nòmal paske gen anpil ti koze nou ta sipoze pale nan kad emisyon sila. Eske nou konnen 10 senatè yo manda yo ap fini talè konsa? Dezyèm lendi janvye donk jounen jodi a la a nèg yo pa gen pouvwa ankò. Alò non 10 senatè sa yo paske talè konsa nou pral fè yon emisyon nou pral mete w live pou w kapab di sa w vle 10 senatè Joseph Lambert, Ralph Etier. Patrice Dumont, Wanique Pierre, Kedlaire Augustin, Rony Celestin, Rigaud Belizaire, Pierre François Sildor, Garcia Delva, Denis Cado, bon anfèt sa fè 10. He, kòman w te wè yo? Eske se 2 moun ki yo menm te byen ranpli misyon yo pandan Ariel la? Eske yo te evite deriv? Bon, nou pral pèmèt ke ou fè kòmantè sou chak grenn senatè e nou ta kapab di yon ti bagay sou chak senatè e ou menm ou ta kapab di. Plus men ekoute nou konnen a pati minwi la Ariel est aux commandes a lui seul paske li te kapab fon bagay la epi palman fon ti kanpe la pou di non nou pa dakò bagay sa paske se grenn enstitisyon repibliken wi nou ta kapab di ki te rete men ekoute le parlement Manda nèg yo fini, nèg yo ap bat dèyè yo, yo rantre lakay yo. Kounya a, ban m pataje yon repòtaj avèk nou. M kwè ke nou an 2015, paske eleksyon te fèt, nèg yo te antre an 2011, se te nan 49 vièm lejislati. Tande byen wi sa m pral di nou an. Anpil moun k ap travay, anpil moun ki di yo se zanmi nou, y ap batay pou kapab pèmèt ke nou stab sou plan politik, m desele lakay yo yon sèten ipokrizi. Yo plis ap travay pou kapab plonje nou nan twou. Menm lè w te tande yo nonmen Iks, yo nonmen Igrèg, se de moun ki vini la pou kapab patisipe nan echèk nou. Se sa k fè. Lè m wè yon diplomat etranje vini nan peyi an, epi anpil moun ap di, O, li echwe! M di, Men, nou fou! Se misyon l li vin ranpli. Diplomat pa konn echwe lè yo vini nan peyi Dayiti. Sa w wè yo fè a, se li menm yo te gen pou fè. Sa w wè yo kontribye a plonje peyi a dan le kawo, se sa yo te gen pou fè. Okontrè, oubyen an revanch, n ap di ke yo reyisi. Palman ta pral kraze. Chanm depite a, nèg yo ta prale. Men si senatè yo te rive reyini nan yon seyans an asanble nasyonal, nèg sa yo t ap gen chans pou te kapab pworoje manda yo. Yo t ap evite yon sitiyasyon pita pi tris. Se te sou Michel Martelly. Nou konnen kiyès ki te fè deplasman an pèsòn, se te Anne Pamela White. anbasadris amerikèn akredite nan peyi Dayiti. Li vin jwe yon wòl medyatris. Men, èske wòl sa te byen pase? Lwen de la. Vwasi pou vou. Onzè nan maten, Depite yo kòmanse rasanble nan palman ayisyen an. Nan mitan kèk biwo nan sena repiblik la, nou kapab konstate prezans kèk senatè tankou, François Anik Joseph, Wencesclass Lambert, Jean Willy Jean Baptiste, Lucas Sainvil ak prezidan Gran Kò a, Simon Dieuseul Dera, Nap tann li sil pa vini pap gen asanble nasyonal. E si sal seyans lan te vid, depite yo prèske pèdi espwa. Jounalis yo yo menm rete ap tann toujou. Yon bon moman aprè, sèl machin ofisyèl yo nou kapab konstate nan lakou palman an. Dezè senkannsenk, depite yo kontinye ap fè vayevyen, chak kwen yon gwoup palmantè ap dyaloge antre yo. E afòs ke ap tann, pifò palmantè sa yo prèske pèdi espwa, kòm prezidan chanm depite Jounen jodi a nou ta kapab di se yon jounen de dimanch desiziv, yon jounen ki ap antre dan listwa si tout fwa genyen sa nou ta kapab di yon detou pa rapò ak kèk sitiyasyon sa e detou sa a li tou senpleman chita sou senatè yo. E nou la nou la nou pa presipite e il nè ke datann. Nou la e nou sòm an konsètasyon egalman avèk lè depite. Èt an konsètasyon avèk lè depite sa vle di tou senpleman la chanbre de depite a deja yon pozisyon komin pa rapò. Je vous ai dit que nous sommes mobilisés, il n'est que d'attendre. E malgre teyat politik sa a, sèten depite gen lespwa kapab gen kichòy ki fèt, a leksepsyon Rony Célestin sikonskripsyon Cerca Lasous Tomasik. Òdinèman nou menm nou la jiska pli ta la n ap tann nèg senatè yo. M panse jodi a yo pran fè de nen senatè nen depite se pran fè de peyi. Si mesye yo vle yo vle, si yo pa vle n ap fè jan yo vle yo la tou. A minui, a minui tout è fini. A minui tout è fini men nou menm nou ba yo jiska 11 è 59. Nou klè sou sa? W ap pliye bagaj, w ap tounen al fè politik nan Tomasik Sèkalasous. Retounen al desèvi popilasyon lakay nou epi yo menm n ap wè kote yo prale yo menm. Pou Arnel Belizaire li menm, tan k ap pase yo konte anpil. N ap sèlman tann jou a sèlman. Demen m ap trese. Demen w ap trese? W ap fè djòd la? Wi. Èm pa debitan ankò. E kèk minit apre, li te pase yon kout fil ak yon kamarad. Bon demonstrasyon la, l vin a 6 manch long. M pa wè demen vrèman petèt sa l pral fè avè yo le 13. Yo mande m sa m ap fè ak tout fanmi. 6 manch long e ke jodi a m pral tande lòt nèg ki toujou di sa m pral fè a tout zam mwen yo 2 zè li poko 2 zè o 3 zè fò m al tande wi o e mwen Scoop renmen Scoop renmen m anpil e mwen ap admire jodi a k tap tann yon jou avèk enpasyans mwen lè peyi a pale kò m sou dè woulèt pa gen anyen kap pase anyen menm bò garanti a Kaplim Premye Minis, Le President de la République reste en poste, Parlement voye tèt li ale. Deyò palman an, manifestan yo pa t sispann fè tande vwa yo. Negosyasyon yo fini, lè a rive pou Michel Martelly ale ansanm ak palmantè yo, Asad Volsi. Jodi a nou di trè klèman, le mandat des parlementaires a pris fin. Tout mesye ki pandan tout manda yo te vann manda yo pou pwa patat, nou di yo babay. Katrè PM, ajan lapolis nasyonal te montre yo alawotè sitiyasyon an puiske moun ki t ap manifeste yo te agresif anpil. Kò Inite Lapolis Palmantè òganize yon gwo dispozitif sekirite pou pwoteje batiman an avèk palmantè ki te prezan nan moman an e pou kapab kalme furè foul la, Ajan lapolis nasyonal blije lanse kèk gaz lakrimojèn e pou yon lòt fwa, Senatè Moïse Jean Charles manke viktim. Kèk minit aprè, manifestan yo te montre yo revòlte kont aparisyon Depite Arnel Belizaire nan foul la. Plizyè ven nan aswè, anyen poko di e sepandan yon ventèn depite deja pran plas nan asanble a. Y ap tann avèk anpil dezespwa pou seyans sa a rive fèt. Lòt kote a, sa vle di nan Sena Repiblik la, nou kapab konstate prezans Ann Pamela White, anbasadris amerikèn akredite nan peyi Dayiti. E si li te la a, se paske li vle pou Lèzetazini kontribye tou senpleman nan solisyon kriz sila. Pandan tan sa, Antoine Rodon Bien-Aimé depite Cerca Cavajal plenyen anpil kont atitid sèten senatè. Sa yo pa gen yon rap avè yo. Pou la. Ou pa konnen yo? Nou tout konnen yo. Alò nou pa wè tout nèg ki met tèt yo ansanm pou yo lage peyi a nan kawo a? Laprès konnen yo, nou konnen yo, peyi a konnen yo, tout pati politik yo konnen yo. Paleman konnen yo epi se popilasyon bezwen konnen jodi a ankò. Nou pa konnen ki ekip nèg mawon k pran peyi a an otaj ki mete nou nan sitiyasyon nou la jodi a. Nou pa konnen gen yon volonte manifès pou mennen peyi a nan kawo, pou blan kontinye mache sou nou paske nou pa ka antann nou. Ki nòt anbasadè ameriken sa w ap pale la? Alò e pa yo k ankouraje bann nèg mawon sa yo la? Se yo k met nèg mawon nan tèt peyi a wi. Se yon bann nèg mawon k la wi. Nèg mawon nan palè, nèg mawon nan paleman, nèg mawon nan palè lejislatif, nèg mawon tout kote. 7 è 35, Anne Pamela White, antre nan asanble a, se kòmsi se yon enspektè ki antre nan yon sal klas. Pifò depite te debou. Li salye depite sa yo, pandan li ba yo espwa. Le bon Fritz Carlos, Maxime Roumer ak Joseph Joël John. E finalman, ankenn konpwomi pa t jwenn pou kapab pèmèt seyans sa a rive fèt. Depite yo pati avèk detrès, dezespwa men tou atitid revòltan kont senatè sa yo yo kwè ki yo menm patisipe nan lage peyi a nan katchouboumbe. N ap tounen toutalè men nan pwochèn emisyon ke nou pral fè an, nou pral fon ti pale de aktyalite entènasyonal la paske gen lòbèy nan peyi Brezil epi aprè nan lòt emisyon an nou pral pèmèt ke ou gen chans pou pale de senatè w yo ou menm ki se moun nan lwès, nòwès, nò èst ebyen moun nan tout departeman yo emisyon sa se pral a nou menm pou n kapab jije. Pèfòmans senatè yo, 10 nèg sa yo ki te rete anba a, ebyen ou ta kapab poze kesyon pou mande kisa yo t ap fè. Antouka mèsi la famiy, kòm toujou, un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail. Epi aprè, kès kon di? A la pwochèn!